Sa kap pase nan Bèlè jounen jodi a medam e mesye mete dlo nan zye tout ayisyen ayisyèn kelkeswa moun kap viv andan peyi a oubyen deyò peyi a medam e mesye avèk nouvèl wap resevwa chak jou Bondye mete Ou paka gen kè enben ouvè tèlman peyi sa li bay strès medam e mesye nan moman nap pale la nan zòn maya nan bèlè nan dèlma 6 medam e mesye bagay yo pa dous menm bagay yo pa gou menm medam e mesye anpil rèl kay makorèl selon sa Pyè esperans youn nan moun kap defann dwa moun nan peyi dayiti medam e mesye enben fèk sot konfime la Anviwon, medam e mesye, ebyen, e donk yon kantite moun ki mouri la a, anviwon 60 moun mouri boule e gen 50 lòt ki disparèt selon Pierre Esperance, ebyen moun sa yo la a se bandi ak zam kap twoke kòn nan peyi sa a, se bandi nèg ame ilegalman kap fè e defè kap kreye dezòd nan peyi a, ebyen se kantite moun sa ak plis petèt gen lòt toujou Yo poko konnen men selon pè esperans an atandan se sa yo genyen kòm chif medam se mesye nan moun anbè ki ap pèdi lavi yo la anba men nèg ak zam nan peyi dayiti genyen tou ansyen minis jistis peyi dayiti ki se Lucmane Delil enben ki li menm sòti nan silansi kotel akize pouvwa an plas la kòm on pouvwa Enben e enkonpetan ki pa genyen kapasite menm paske se yo menm ankò kap pwodwi sa ki la a e se youn nan rezon ki fè w wè yo pa kyè pou moun kap mouri paske son pouvwa san koule li ye nou wè e nou tande kisa Vitelhomme te di enben son pouvwa san koule ki la a e se youn nan rezon ki fè Ariel Henry pa kyè pou moun kap mouri maten midi swa nan peyi Dayiti. Genyen tou ansyen senatè peyi a Moïse Jean Charles sou sanksyon ULCC pran kont Youri Latortue, rapò sa ki sòti ki akize Youri Latortue kòm kwa eh ki vòlè yon kantite lajan ULCC chak mwa pou voye sou kont manman l eh medam e mesye jounen jodi a la Moïse Jean Charles san filtè pral demantibile ansyen senatè Youri Latortue e Moïse Jean Charles fè konnen nèg sa yo se dwèt yo ki long menm Menm si yo konnen bagay la bay 4 fwa yo di l bay 5 pou yo ka fè koutje sou li. Se Moïse Jean Charles ki li menm fè deklarasyon chòk sa a ke nou pral envite w tande nan videyo sa ou sou tvlakayhaiti.com se ak menm kè kontan nou rejwenn nou nan videyo sa pou nou kontinye enfòme m kant il saji de sa k ap pase Ayiti ebyen kè nou vrèman sere mèdames e mèsye n ap tounen. Rejim sa a ki sou pouvwa a, se youn nan rejim depi apre koudeta 91 94 la, apre depa Duvalier epi koudeta 91 94 la, se youn nan rejim ki pi sinik ki genyen. Kote ke moun yo, yo sou pouvwa, y ap jwi tout privilèj ki lye avèk fonksyon yo, popilasyon an livre a yo menm. W ap gade nan moman kote popilasyon an bezwen prezans lafòs piblik, lapolis, li bezwen enstitisyon lajistis, Enben, enstitisyon sa yo, yo kaziman pa egziste. Yo pa la, yo pa prezan. Nan mwa fevriye a, nan peryòd kanaval la, tout moun te kapab konstate, apre Leta fin, otorite yo sou pouvwa fin debloke plis pase 100 milyon goud, e pandan 3 jou kanaval, pandan 3 jou kanaval la, moun te kapab wè jan te gen sekirite nan Petyonvil, Dèlma e Channmas, kote polisye melanje avèk gang, avèk bandi e lòt moun y ap danse. E depi Sa montre ke pouvwa gen kontwòl gang yo, yo gen kontwòl bandi yo. Lè yo vle pou yo depoze lèzam, yo depoze lèzam. Lè yo vle pou yo atake popilasyon, yo atake popilasyon an. E sa n ap viv la, jan gang yo vin pi pwisan, se paske pouvwa nan konivans avèk yo. Se yon plan matyavelik ke ekip ki sou pouvwa a genyen pou yo rann sitiyasyon an pi grav pou yo kapab kapab gen yon fòs ki vini pou garanti enpinite pou yo pou se lajan dwòg avèk kidnaping k al fè eleksyon. Depi lendi 27 fevriye pou rive jisko moman ke n ap la, popilasyon nan zòn Bèlè, tout zòn yo, anba lavil la tou, se yon mas wife ki ap pase anba gang k ap goumen. Yon kote ou genyen G9 la ki ap eseye. ap fè tout sa yo pou yo pran kontwòl Bèlè, kote ke depi plizyè mwa gon chèf gang ki al enstale l Bèlè, e nan atak ki genyen sòti 27, lendi 27 pou rive samdi 4 mas, pou pi piti gen 60 moun ki mouri e gon senkantèn moun ki. Fanmi yo pa wè yo, yo pa jwenn yo. San konte, e nan moun ki mouri yo gen moun ke yo boule, san konte kay ke yo boule avèk motosiklèt ke yo ensandye eksetera. Pandan sa ap rive a, ou gen kidnaping nan ki ap kontinye e pa gen yon kote jounen jodi a nan peyi a patikilyèman nan zòn metwopolitèn nan ou an sekirite. Nou nan yon sitiyasyon pèp Ayiti ap pase yon maswife anba yon pouvwa kriminèl, yon pouvwa ki fè alyans avèk gang nan banalize lavi moun e jounen jodi a, dènye mo a se popilasyon an ki genyen l. Pa rapò a sa ki rive nan Riyèl Marya la, kote gen plizyè kay ki brile, gen moun ki viktim, ou pa gen yon done? M poko gen detay sou kay ki boule yo. Marya se se yè dimanch 5 mas la e enfòmasyon ke nou te genyen yo se te pou 27 pou soti 27 pou rive 4 mas. Nou konnen se vre gen kay pa egzanp yè e gon dizèn moun ki mouri nou pa pale de moun ki mouri yè yo nou pa ko dokimante, resanse, viktim e yè yo avèk kay e de lòt ki boule avèk lòt dega ki fèt. Nou tap eseye wè pou sa pat rive la, men nou gen anpil moun ki te kanpe anfas nou kòmsi se bagay pèsonèl pa nou yo tap regle. Sa me fè mal lèm wè peyi an plonje konsa. Se la a m pat swete peyi an rive, paske m te konnen m te ka rive la, paske m poko janm wè okenn peyi kote bandi, kriminèl, teworis alèz konsa, ke leta pat vrèman pran responsablite l, sekirite a pat yon priyorite pou leta ki te la avan an. Li jounen jodi a, e se sa k mennen nou la. Kisa selon menm ki eksplike endiferans gouvènman defakto a ak lapolis fas a detrès popilasyon an li menm ki ap sibi chak jou atak bandi yo, k ap viktim anba men gang kriminèl yo? E kite m di w, malerezman depi aprè 1986 sekirite yo pa janm fè l yon priyorite pou leta ayisyen. De gouvènman k pase ni sa ki la a. E kòm m toujou di e tout moun ki ekspè lan sekrite konnen sa, lapolis lan chèn de sekrite piblik lan se pi fèb mayon ki anndan chèn de sekrite a. Lapolis lan kòm lame lè zòn vient d'en haut. Pou lapolis lan efikas fò dabò fò l gen mwayen. Se un homme une mission des moyens e fò mete lan konfyans tou. Fò lapolis lan gen garanti l konnen moun ki sou tèt li yo pa lan manke melanj avèk kriminèl Fòk yo moun ki sou tèt yo yo sur ke moun nan gen volonte pou yo aji e fòk gen volonte gen gen akonpayman kote lapolis lan konnen e lap travay li pa genyen chèf ki gen langaj lan lang de bwa e pa egzanp lèl pral nan operasyon e aprè sa nèg va retire kò yo eksetera pou di yo pat voye yo. Ki eksplikasyon w sou koensidans ki genyen ant rive bato militè kanadyen ak fen manda chèf BINUH an Ilèn Lalim, ak vag vyolans dènye dimansyon bandi yo deklanche la a. Bon, bandi yo wè ke pa gen anyen k ap rive yo, mesye ap avanse, paske e pouvwa avan, pouvwa kounye a kwè ke se te nan negosye avèk kriminèl, ba yo lajan, e se sa k pral fè mesye yo bese paviyon. Men malerezman, sa sèten ladan yo pa t konprann, lè yon nèg ap fè 100, 200 mil dola ameriken nan kidnaping, ou pa gen okenn jan ou ka reyabilite nèg sa a. Mwen menm, m kwè ke Sitiyasyon kriminèl ki gen la, se 2 jan ou ka rezoud. Ou byen bandi yo aksepte depoze lèzam, te gon komisyon ki te la CNDD a antre ladan l, ou byen w afwonte, afwonte yo. Mwen menm, lè m te lan fonksyon m te kwè lafwontman e dezyèm, se peti be a m pran. M pa kwè lan okenn bandi ou ka reyabilite l avèk nèg k ap fè de twa san mil dola ameriken. Men m kwè se lafwonte yo e trake yo jiska dènye retranchman yo kòm dè zanimo sovaj. Paske se bèt sovaj moun sa yo pa bon yo ye se moun avili peyi ya m pa kwè ke etranje ya veritableman vle ede nou vre si yo te vle ede nou bagay la pa tap rive la m kwè ke se sou fòs pa nou se tout tèt nou pou n konte paske nap tann ase lontan men anyen pa janm fèt m kwè ke se sitwayen yo ki pou met ansanm pou n demase sak gen la mwen menm m pa kwè ke etranje ya gon bagay li vle pou nou vrèman e si n pa konte sou fòs pa nou pou mwen menm mwen menm kwè ke nou tout ap peri. Se deklarasyon ansyen komisè gouvènman Pòtoprens, ansyen minis jistis ak sekirite piblik, mèt Lucmane Delille, ki eksprime yon fwa ankò endinyasyon li fas ak deteryorasyon klima sekirite a nan peyi a. Li di fòk yo ta trake bandi yo tankou bèt sovaj, paske daprè li menm, yon moun kap fè soti 2 pou rive 300 mil, 200 a 300 mil dola nan kidnaping, pap depoze zam konsa konsa nan ka leje gade se afronte pou afronte bandi yo dapre sa mèt Gelin deklare nan mikwo Vladimir Maurice Ri Dore. Gen ansyen majistra komin kafou an Yvon Jerome ki lanse yon SOS devan. Pa konnen si w pran konesans de rapò USCC an. Ou gen konpreyansyon jeneralman de rapò sa yo ki ap pwodui e gen de moun ki enplike nan kesyon koripsyon? Men Gary pa fè sal te konn di yo paka fè Moise kòm di sa la epòk m tap bay depòtasyon yo lè te gen bato zam se mwen ki rive m bay verite sa m pale kòm viktim nasyonal pa rapò senatè ki parèy mwen lè m pale de kòripsyon nan sena kòripsyon nan ona. Kòb san anpèm pad lajan kap disparèt pwoblèm moun yo di modichon kite peyi mate se gen anpil moun klas mwayen kite peyi mate se pa vre pèp la jodi an gen de bagay m konn ap di tou ba ebyen moun pat fè tande yo ebyen jodi an m pral di piblik kè moun yo sanksyone. Gen nan moun yo sanksyone escrow. Scoop mete sistèm nan pou elit ekonomik lan la wi. Scoop. Scoop! Men ki pwoblèm nou gen. Anpil nan dirijan nou yo, yo gen manje pou yo manje, yo gen tout kalite manje, yo gen kay, yo gen machin, men. Toutan yo pa vole nan kès leta, yo poko janm gen lajan. Men, toutan yo pa manje rès blan, menm si yo gen manje pou manje, yo di yo pa gen manje pou yo manje. Anpil pwofesè, anpil moun ki riche gen savwa, yo konnen byen de plizyè bon kad. Yo konnen l wi, men toutan se bon blan ki di l. Yo pa pran sa w konnen an oserye. Nou menm, nou te gentan pale devan pou n te fè radyografi de sitiyasyon sosyo-ekonomik politik peyi a k ap rive nan moman sa a e sitou pwoblèm dola, pwoblèm ensekirite. Nou te pran letan, pwoblèm gaz pou n anonse peyi a antan e se nan sk nou anonse l. Jodi a, sa k ap fèt, sa k ap sanksyone onivo entènasyonal, Tansyon sou papye menm nan pi wo kote. Vèsè swa se pèp ayisyen ki pati e pèp ayisyen pral leve kanpe pou fè sanksyon yo rive. Jodi an, loksidan an difikilte, yo ka toujou rele kèk ajan ki t ap travay pou yo di yo sanksyone yo. Men, nou gon fason nou menm pou nou wè kesyon sa yo. Sa yo nou poko ba yo tro valè, men sa irèze sa ap fè, ki yo menm, anpil fwa, Gen de bagay yo te vin avè l, men avan menm yo te vin avèk yo, nou te konnen moun yo. Nou te konnen moun yo. Menmsi ka gen osi de erè ki pase, men w ap wè majorite nan moun yo, pyès yo se gen rezon. Sepandan, kòman nou pral transfòme sanksyon sa yo? Atansyon stop! M sonje an 1911. M sonje sa. é, você, pode, você pode já usar, já pode comprar as mercadorias também, é muito bom. Tem as duas opções, às vezes o cara não quer usar o Pix, quer usar o cartão, tem essa outra opção também, entendeu? Legal, e como é que funciona? Você recebe o dinheiro direto no aplicativo, é fácil de usar? Com certeza. O legal da máquina é que quanto mais eu uso, mais eu ganho cashback, né? Dinheiro de volta, entendeu? Akòde nou entèvyou sa a. Trè byen. Ki son premye entèvyou ki vrèman enpòtan, paske depi lè m antre an, m poko janm pale, men m pap pa remèsye peyi-an, dyaspora ki toujou voye solidarite ban nou nan travay n ap fè an, e moun tou nan kay la vle fè m kontan. Menm moun fou dechire yo, m wè kòman yo gen yon dimansyon pou yo konprann fon batay nou an, E, m ap tou di sa apre eleksyon an, vwazen nou yo, ke sa ki pral ale lwen, pa enkyete nou, se pa pou nou nwi. M pa yon, m pa p janm yon Zelensky. Zelensky ap gaga li menm, ame ki ap fè gè pa popilasyon. Avèg ee la Russi m pap fè sa mwen wè Jean-Jacques gen matirite politik mwen wè Jean-Jacques gen yon liy e mwen wè Jean-Jacques gen yon gwo dimansyon ekstraòdinè jodi an nou se yon òm deta nou konnen byen kote nou prale sèl bagay se mach nou yo se pa pou nou nwit pèsòn men se pou nou wè si nou ka retire peyi an nan sa l ye la jodi an m konnen gen de moun ki ka pran tan. Msye Manso, kèlkanswa moun ki fache, men depi sa bay kay Sylvie an, li bon pou pèp ayisyen an, li bon pou ou, e m pa menm oze pou m panse sou sa k ka rive nou. Jodi an, se pou nou tout pran konsyans, pran miwa, bagay la lèd, bagay la sal, se sa k fè m te kwè m ta akòde nou entèvyou sa a, pou ke nou kapab konnen byen desizyon n ap pran yo, se desizyon ki pral sèvi pou pèp ayisyen an ki ozabwa. Pèp ayisyen! Moise Jean Charles ap repete byen fò, Nou pap janm kite yo efase nou sou kat mond lan. Nou pap janm kite yo efase nou nan mond jewografik lan. Fòk nou egziste kòm Leta, fòk nou egziste kòm pèp. Nou gon teritwa, nou gen yon Leta e nou gon pèp. Hein! Nou pa ka kite yo efase nou nan mond lan. Tout moun mete men ansanm pou Ayiti. Ke zanmi jodi, ke zanmi pase. Anpwen ou leve kanpe ou fèt pou ayiti pèp ayisyen mèsi steve se konnya yo pèse yo. Très bien merci anpil Sénateur Moïse Jean Charles et puis on prochaine fois. Merci beaucoup. Très bien mesdames messieurs donc nou ap swiv Sénateur Moïse Jean Charles val ki li menm te an deplasman e nou menm nou te prefere tande l echanje avè l poze l kestyon pou l eklere lantèn popilasyon an olye ke nou Nou emèt dè zopinyon sou sa ke n petèt pa t metrize, paske deplasman an se senatè an ki fè l, e malerezman nou pa t ka jwenn yon moun ki nan ekip lan ki te ka ba nou skoop lan, piske se li menm ki te ale, e lè l rive jan l eksplike ke li te vin gen yon lòt moun ki akonpanye l. Donk sa vin fè ke nou te prefere pale avè l pou li menm li bay dè eksplikasyon pou n evite fè diwoymonte. Aval bon wi la meyè metòd se sa donk nou fè li senatè eksplike ke se lal pale avèk les autorités de la Russie bon antouka sèten otorite piske nou alò nap prezize nou prè de ansyen ministre de la justice piske mèt Matman viv ke nou te gen poun pale avèl men la tan an twò kout nou panse ke e nap tann kisa sa sa sa ka bay.